Medam mesye byenveni sou Union 109 TV e se emisyon konpreyansyon ki antre lakay ou se yon emisyon nou pral fè kèlke analiz ke nou vini avèk des ipotèz pou nou fè w konprann kòman e aktyalite politik la ap evolye nan le mond antye an kontini e jodia sijè nou pote se e kòman la Russie li menm li vle fini de fason drastik avèk peyi likrèn nan afè gè sa yap mennen Depi sa fè 7 mwa ke epi gè sa pral ap kontinye e nou pral eseye fè w konprann poukisa gè a poko ka fini e ki koz ki fè gè a pako ka menm jwenn yon antant pou nèg yo te kapab mete yon fen e nan gè sa e kòman e oksidanto yo yo menm yo te panse yo te ka e fini totalman avèk la Risi e li menm e nou wè ki efè sa fè tout sanksyon ke yo pran kont la Risi. E se konsa e nou prale tou dabò nou pral mande ou menm ki poko abòne avèk chanèl la souple pa neglije abòne avèk chanèl la se union 109 TV e pa neglije mete yon pous sa ap fè nou trè byen e abòne avèk chanèl la pou konsa tou kapab pataje videyo nou yo e sa ap fè nou yon gran plezi mèsi anpil nou konte sou sipò ou se sa ki pou ede e chanèl la grandi Sijè nou genyen an se kòm nou di w kòman Larisi li menm li vle fini totalman de fason drastik avèk peyi Likrèn pou peyi Likrèn pa vin tounen yon pwoblèm pou li. Kòman nou kòm avèk sa nou wè genyen plizyè naratif k ap devlope sou teren an, gen naratif Ikrenyen an, gen naratif Ris la plis naratif oksidanto yo, se sa nou wè k ap domine aktyalite a depi y ap pale de gè la, nou wè chak lòt moun kanpe rèd sou kan pa yo nan stil pa yo. Naratif Ikrenyen an li menm se de nou pral pale w de naratif Ikrenyen an avèk naratif Ris la paske se yo menm vrèman ki se prensipal konsène nan afè gè sa a de fason dirèk. Nou wè Ikrenyen yo yo menm yo kanpe sou pozisyon yo paske se yo menm k ap sibi gè a, se lakay yo gè a ye e se yo k ap pèdi anpil nan teritwa yo. Nou wè yo vrèman Ikrèn vrèman anpite de yon pakèt tout zòn ès e sid Ikrèn nan vrèman gentan pase nan men Larisi e nou wè kòman e yo menm yo pa gen kapasite vrèman pou yo te kapab rekipere zòn sa yo. Se ki vin, sa ki vin fè Ikrèn li menm li pa ta vrèman renmen pou ta pou gè a ta kanpe kounya la pou ke e li ta pèdi tout teritwa sa. Yo menm yo plis aksantye fòs yo sou kominikasyon entèn pou kenbe popilasyon an vrèman motive e pou yo kenbe mond lan vrèman an alèt kont Larisi pou ka ede yo vrèman konnen ki jan yo kapab fè pou defann tèt yo. E konsa, e objektif sa li menm se premyèman se yon sòt de, se yo k ap di ki sa k ap pase, se yo ki chwazi ki imaj pou yo bay de afè gè a, nou ka remake sa, se yo menm ki ap di ki tèl bagay, ris yo bonbade lopital, li bonbade legliz, men yo pa janm bay esplikasyon. Nou menm nou pa la pou nou defann ni x ni y nan videyo sa, ni afè gè, se sa nap jis pale de konpreyansyon nou kiyès ki gen rezon kiyès ki pa gen rezon se pa enterè pa nou sa se jis e kalkil ke nou wè e se sa nou ap bay nou konnen sa deja kankou nou di yo plis aksantye tèt yo sou kominikasyon entèn nan peyi a pou mobilize moun e avèk de lwa ke yo pran pou kapab sansibilize popilasyon an E menm si w nan fanmi gen 3 moun nan fanmi an pa egzanp se mari a pap ka depi l gen laj pou l konbat li paka kite peyi a sa se youn nan règleman ke yo mete pou entèdi paske yo an eta de gè se enpe sa e nan peyi likrèn e nou toujou wè kominikasyon an vrèman e son bagay tèt chaje laprès la yo mobilize l nan fason pa yo kèlkeswa ekri pale Televize yo menm yo gen kontwòl e bagay sa yo nan sans sa. E nou menm nou wè yo menm yo pa ta renmen vrèman e pou gè a fini pou kounya vike se teritwa yo yo si gè a si yo ta jwenn yon trete dpè kounya la li pa nan favorab pou yo yo menm yo pa swete sa kounya se sak fè yo menm yo ta vle gè a Pa, yo ta renmen pou yo gen, met tèt yo nan pozisyon selon analiz ke nou fè, pou yo kapab defann, pou yo kapab e pouse Ris yo avèk tout e kòman sa yo rele separatis yo ke Laris yo ap defann. Se poutèt sa ou wè y ap fè anpil kominikasyon ekstèn e entèn pou kapab e jwenn kisa, kisa y ap chèche, se zam y ap chèche nan kominikasyon sa yo avèk gwo lajan pou yo kapab e e peye tout sa yo gen pou yo peye, pou yo achte tout sa yo gen pou yo achte jis pou kapab reziste jiskaske pou yo ta nan yon pozisyon pou ta mete yo devan Ris yo pou ke Ris yo ta pab rekile kankou nou di la. Men se pa ankò le ka e se sa nou wè ki ap veyikile nan naratif Ikrenyen an paske yo pa vrèman prè pou yon sese le fe, yo pa vreman pre pou gè a ta sispann menm si yo ta byen renmen sa paske yo menm yap prensipal pèdan. Di kote de Ris nou menm nou wè se yon lot bagay kap fèt, yo menm yap pale de sa yo rele aneksyon se sa ki plis ap pale lakay pa yo, se de referandom kap pale, yo gentan menm nan pozisyon de fos paske de premye jou gè a yo te gentan gen pil espas yo te okipe, se sa k fè yo menm yo an plis pozisyon de fòs, nan chak zòn yo ye kounya nou ka wè y ap chanje anpil bagay nan afè lekòl, yo vin avèk règleman pa yo, yo mete lòt enfrastrikti pou afè lekòl ki te konn fèt nan zòn kote yo ye a ki se nan menm peyi Ikrèn nan depi yo vin e pran espas la yo se yo menm ki deside kisa kap fèt nou wè ekonomi ki ap chanje se anvek se roub moun yo itilize nan zòn sa yo telefòn yo kap chanje nimewo telefòn tout bagay chanje sistèm kominikasyon tout bagay sa yo e menm moun ki te gen dèt nan zòn sa yo tout dèt yo blanchi se konsa l ye e pa gen wout pa bwa si w moun ou te dwe yon 3 4 milyon dola. Depi la Russie rive nan zòn sa ou dèt ou blanchi ou pa gen dèt ankò se konsal ye ou menm se konsal ye nan pou moman sa la m pa konnen si sa ta vin chanje Russe yo yo menm tou yo poko ka ta vle pou pou ta genyen yon sesetfe e paske vi ke tout objektif yo mete yo yo poko ka atenn tout objektif sa yo vi ke yo pat konnen si oksidanto yo ta pral pote tout sipò sa a bay Likrèn malgre nou konnen nan lemond gen yon kriz patou k ap sakaje aprè kowonaviris la. Men Ris yo genlè pa t fè kalkil sa a ke Etazini avèk Ewopeyen oksidanto yo ta pral bay Likrèn tout sipò sa de fason finansye, materyèl pou yo kapab goumen. E nou wè e de menm tou nou ka di konfli a li vin kite yon konfli ki se yon konfli rejyonal ki vin. chanje an konfwontasyon ant 2 pol kankou l te ye nan tan lontan ant Larisi e kankou l te ant sipèpuisans lontan yo 2 e alepòk de l'URSS e 2 e oksidanto yo ki se prensipal chèf la ki se Etazini Damerik. Konsa nou wè batay la li vin transfòme e ameriken yo kap livre anpil zam ewopeyen yo kap livre anpil zam se se kalkil sa e ris yo genlè pat fè premyeman nou wè nan gè yo a yo itilize doktrin militè yo anpil e nou konnen doktrin militè ris la son bagay ki dire sou letan e selon eksperyans ke yo genyen e. Se konsa, yo menm, yo vi, se kòm sa vin yon sipriz pou yo lè yo wè e oksidanto yo, se sa k fè ap bay zam, ap bay tout kalte materyèl, detanzantan oksidanto yo chanje faz nan afè ki kalte zam y ap bay, detanzantan se kòm se yon ti jwèt y ap jwe avèk Larisi, jiskaske pou yo wè si yo te kapab fini avèk e Larisi e menm mesye ki rele Putin nan e nou ka wè vrèman Joe Biden li menm li te deklare ke menm si son bagay yo pat vle pale li menm e granmoun li ye li lage bagay la janl vle li di poutine pata dwe rete sou pouvwa menm si son bagay yo fin dekla e diskite antre e ki rete nan sekrè deta men ou konnen granmoun ton djo pa fin telman tro djom li lage bagay la li menm san san kras li lagel e e. Li lage l jan l vle, jan l kapab, li di granmoun li ye, li di sa l vle, tout sa k fin pale nan sekrè deta se jwèt, epi sa pase nan tèt li, e li pa gen twòp memwa, li lage sa, e li di la wi, Poutine se yon boucha li ye, li pa ta sipoze rete sou pouvwa a, se de sa msye menm l ap pale, e sa k fè wè y ap mete kò e, am pou yo kapab fini avèk mesye sa yo rele Poutine nan e ki tounen yon vrèman yon kwòk nan kou yo ki kole la ki pa ka de de de kole e nèg sa yo yo ta renmen pou yo derasinen misye sou pouvwa men gen lè sa pap twò fasil se sa nou wè e konsa konfli a vin chanje faz. Menm Ris yo, kankou nou t ap pale de doktrin militè, nou wè yo vin chanje faz konfli a. Tou premyeman, nou t ap suiv konfli a, nou wè kòman yo te kòmanse. Yo kòmanse avèk yon gè eklè, kote ke yo kòmanse ap pran tout pwen nevraljik peyi Likrèn, yo kòmanse, yo kraze tout sa plat. Kote Ikrèn te kapab defann tèt li, yo gen tan, e nan, nan 24 è tan, yo gen tan fini avèk tout zòn sa yo, avyon, tout bagay, tout, stratejikman, kote Ikrèn te kapab. defann tèt li yo, yo menm yo yo kawo sa yo itilize vrèman la teknoloji pou yo te kapab fè sa e apre sa lè yo wè oksidanto kòmanse ap bay zam kankou nou di a yo menm tou yo vin fè yon lòt kalkil yo vin reyajiste gè a se paske yo menm yo abitye avèk sistèm sa a yo gentan reyadapte yo e yo yo touche kapital ikrèn nan menm politikman yo te vle chavire gouvènman an yo wè yo pa kapab fè bagay sa a. menm Ikrenyen yo se Etazini ki kenbe yo ak yo te prè pou yo negosye e Zelensky li menm kòm prezidan Ikrèn li te prè pou l te pati se Joe Biden ki di non pa gen kesyon nou menm gè sa a se pa gè pa w li ye tonton e nou menm nou fè pati de gè a tou ou pa ka vire do se ou n ap itilize pou n fè lagè a selon konpreyansyon pa nou ou pa ka bay vag konsa fòk ou la fò w kanpe dan bang non sans pou kapab goumen avèk ris yo men nou la nap baw bakòp nenpòt jan ou bezwenl nenpòt sa ou vle a nap ba oul nan limit ke nou kapab e nou wè oksidanto yo vrèman yo pa jwe avèk sa se vrèman yon gwo konfli li ye yo menm sakrifye ekonomi pèp la kay pa yo e lè nap swiv kòman mond lan prale la e te deja gen pwoblèm deja lè nap swiv ekonomi an. E se sa kap kraze anpil klas mwayèn nan lemond pou kounya la, se sanksyon, anpil sanksyon yo mete sou Larisi, e Larisi li menm se yon vye pritka yo abitye avèk bagay sa yo deja, yo te gentan prepare tout kat yo, tout strateji yo pou yo te kapab defann tèt yo menm si yo pran anpil sipriz tou. Paske yo pa t kwè oksidanto yo Etazini ta prale nan gwo limit sa a, yo pa t panse Etazini te vrèman fache nan dimansyon sa a, se sa k fè w wè yo menm yo chanje estrateji yo kounye a, kisa yo gen pou yo fè, yo jis kite gè a ap dire kounye a yo kòmanse atake sou yon lòt fwon. Lòt fwon yo kòmanse atake, nou wè se afè gaz yap yap yap atake sou le plan dipwomatik, yo atake, yo vin fè sa vin tounen yon yon yon yon gè de de de didewoloji, yo vin fè sa tounen yon gè de pol, de pwisans antre pwisans, nou wè menm yo fè sa yo rele briks la se yon yon ki se yon konkiran de G7 la, se sa ki vin pran yon gwo pwisans mentnan la aktyèlman. Se vrèman pa rapò a kantite moun yo genyen, kantite kòb k ap vire nan ekonomi sa a, lè nou wè, nou pran Lachin ki fè pati, nou wè End, e le Brezil e Lafrik di Sid, e se 2 gwo peyi sa yo k ap mennen e Brics la, se Larisi e Lachin ki ap pwomote l pou tagèt ameriken, pou yo wè si Lamerik ta pèdi pwisans li, e nou wè dola ameriken an li pran gwo frap e ewo a tou Li pran gwo frap lè nap gade ewo a li menm li te anlè nèt e kounya e nou ka wè ewo a li vin prèske pase anba dola e yo menm nèg yo kòmanse fè bagay yon lòt jan yo te konn itilize kòb sa yo pou yo fè tranzaksyon di pa gen kesyon konsa ankò afè ap itilize kòb ameriken pou fè tranzaksyon ap itilize kòb ewòp pou yo fè tranzaksyon Yo di bagay sa fini se nan monnen pa yo yap fè tranzaksyon e sak fè w ka wè roub la Rus la ke se yon monnen anpil moun pat konnen depi lè nèg yo kòmanse pran gwo strateji sa yo anpil moun vin konnen e sak roub la li vin tounen yon monnen entènasyonal e nou wè chinwa yo vrèman ki ap bouste la Rusi e youn ap bouste lòt se kòm nèg yo yo fè yon fwon komen pou yo goumen kont loksidan. Se sa nap swiv nan afè echekye politik la la se emisyon konpreyansyon kankou nou di w la pa neglije e voye yon pous anlè oubyen yon pous jan w vle voye l la pou nou silvouplè sa ap fè nou yon bon plezi paske Inyon Chan 9 TV se yon chanèl ki la pou fè yon lòt bagay nap mande w souple tanpri pa neglije abòne e pataje video a se konsa nou menm nap vanse avèk emisyon ki rele konpreyansyon konsa ou ka mete yon pous ou abòne ou pataje konsa lèn lage yon video wap toujou rete enfòme se konsa Union 109 TV yon lòt altènativ kankou nou diw li a emisyon sa li la poul Pataje pwendvi ou menm tou ka pataje pwendvi ou nan kòmantè asanm avèk nou ou ka poze kesyon nap trè kontan pou nou reponn ou nan kòmantè la mèsi anpil non pam se Gracilien Herolien nap kwaze yon lòt fwa ankò pou yon lòt video.